Bonjour, bonsoir sa depan de lan lè ou menm wap gade video sa. Mwen swete w gade video sa jiska la fen pou kapab konprann sa map eksplike a. Ebyen WhatsApp li menm li dakò pou l pataje done l ansanm avèk Facebook. Ebyen anpil moun ki gen WhatsApp nan telefòn yo. Pa vrèman renmen sa WhatsApp fè a. Pa vrèman renmen done ki pral pataje ansanm avèk Facebook. Mwen menm depi byen de tan lè yo te anonse. Lè yo te anonse sa mwen te gentan telechaje Telegram. Te gen anpil moun ki te kouri al telechaje Telegram. Men gen anpil moun ki telechaje Telegram yo pa janm itilize l. Mwen menm mwen toujou te itilize telegram mwen paske telegram lè mwen vin pran san mwen fouye anndan aplikasyon an mwen wè se yon bon aplikasyon li. Aplikasyon sa ou ka voye yon fim tout antye bay yon moun. Depi ou gen bon entènèt a kalite ou vle voye fim nan bay moun nan ou kapab voye l. Ou ka voye voice an videyo bay moun. Toujou sou telegram. Ebyen telegram li menm ou ka kontrole moun si ou vle envite moun pou zanmi ou tou, moun ki lan antouraj ou. Pa egzanp ou prale lan pèsòn a pwoksimite. Depi ou klike sou li, Wap wè la wap wè mezi moun ki lan a sa se moun ki genyen la yo wap wè moun sa yo a 2 kilomèt 82 sa se moun ki nan antouraj mwen yo ou kapab wè tout la ou kapab wè tout wap wè tout moun ki genyenl. Sa se tout moun, tout moun sa yo genyen telegram, yo tout nan antouraj mwen, sa ka 5 kilomèt, sa ka 6 kilomèt, sa ka 7 kilomèt, ou konprann, ou kapab itilize aplikasyon sa. Epi se yon aplikasyon lè ou bezwen mete estati, se lan menm pati kote ou itilize pou mete foto pwofil ou, se ladann ou kapab mete estati. Ou kapab mete whatever lòt foto ou vle, ou ajoute ladann si w vle w ekri, si w vle w pa ekri. La ou vin pa wè. Ou vin pa wè premye foto mwen te genyen an. Ebyen, stati sa yo lè w mete yo sou sou Telegram, yo pa efase. Se ou menm pou ki chanje yo. Ou ka mete plizyè, men se ou menm pou ki chanje yo. Paske li pa menm jan ansanm avèk WhatsApp, depi 24 èdtan pase, dja li retire non. Li menm se ou menm pou ki retire sa w te mete a. Menm se sa m renmen nan stati a. Sa vle di lè w vle w chanje stati ou fè l fè tan w vle. Ebyen telegram se yon bon ti aplikasyon. Men sa pral depan de ou menm. kijan ou pral itilize l. Men si w fenk genyen l, ou p ap renmen l. Se ofiramezi, lè ou kòmanse konn anndan l, ou kòmanse ap itilize l, w ap vin renmen l. Ebyen, se ti enfòmasyon sa a mwen te pote lan videyo sa a pou nou. Ale sou Play Store, ekri nan ba de rechèch nou, ekri. Telegram Mwen mwen te tou deja genyenl wap wèl parèt la m jus fè ouvè telechaje telegram nou itilizel paskel se yon bon aplikasyon babay nap rankontre nan yon lòt videyo.